Li fè lè pou m al prezante n prensipal pwen ki pral fè esansyèl nan nouvèl la pou jodi a. Se Komisè a an pèsòn ak tout ekip li ki debake nan baz Kokorat San Ras yo nan kad chas a lòm k ap fèt kont tout bandi nan jou sa yo. Popilasyon Lestè a te akonpanye lapolis epi anvayi baz Kokorat San Ras la jounen jodi 27 avril 2023 sa a. Nan lokalite Jwanis nan komin Lestè, plizyè kay ki ta pou bandi yo pase anba dife. Gang yo mete van nan vwèl yo e popilasyon an jwenn plizyè bal ak plizyè sak siman malfwa yo te vòlè pandan yo t ap opere nan zòn sa. Pandansetan kote m ap pale ansanm avèk nou an tou nan zòn sid la se gwo deblozay, Elize Amaral Thomas alyas Papwen Chay epi Richardson Charles alyas Piman Bouk se 2 prezime bandi ki tonbe anba bal nan zòn Bèkèn vil Miragwàn. Yo tou 2 te ak zam nan men yo, e sa daprè chèf pakè Miragwàn nan, komisè Muscadin fè konnen. Mesye yo so tap soti Gran Ravin, yo tap kouri travèse depatman Nip lan pou al fè deplozay ankò pi ba. Medam mesye, nan moman nap pale a la tou, ki te anonse n, yo fè konnen bandi Ti Lapli yo, nèg ki soti nan Gran Ravin, gentan anvayi zòn mache Salomon, anpil kout bal kap tire, Yo mande popilasyon an fè vijilans nan nivo pou kapab wè kouman yo kab chape poul yo anba men bandi yo. Nan Kwadèboukè, se tèt chaje. Anpil moun di pouki se pat lanmò san jou, jodi a la, dezyèm chèf gang lan, gaspiyay gentan gaspiye e popilasyon an di y ap tann Izo ak Babekyou, poukwa pa. Ti lapli ak tout lòt bandi kap bay pwoblèm yo se yo menm yap mache pran kote ke anpil manchèt gentan achte pou kapab fè sak rele dechoukay bwa kale a. Ou sou Sofia TV 83 medam mesye rete konekte ansanm avè nou pwen sa yo ak anpil lòt se pral menu ki pral fè esansyèl nan nouvèl la pou jounen jodi a sonje patajel ak yon lòt zanmi ki vle konnen sa kap pase nan peyi n e se konsa tou wap ede Ekip la grandi chak jou pi plis e nap toujou pote pou ou enfòmasyon yo nan bon jan ti mami. Eben, si nou menm nou ale jan ke Pòtoprens fè li, eben nap di w ke operasyon sa ki te kòmanse nan plizyè zòn tankou Jeremi, Grandans, nou raple n ke yo te touye anpil moun, nan zòn Chandèl, nan komin Lyankou, eben nou konnen ke popilasyon sa te touye anpil bandi, eben operasyon li menm li pran. Cheryl li nan Latibonit, nan Grandans epi Pòtoprens li menm nou pran li si ke nap gade imaj yo poun wè e popilasyon an te kache, popilasyon an te pè ebyen nou te toujou di yo ke menm si genyen on grenn bandi ki gen zam oubyen 10 bandi ebyen nou plizyè ebyen nou kapab fèl ebyen nap rantre lakay nou nan depatman Latibonit ebyen nap di nan depatman Latibonit e lapolis nan depatman an yon nan tèt kole avèk popilasyon nan zòn Kapanyen anpil moun konnen sou non Gran Kay epi nan komin Lestè nan rantre e sud Gonayiv ebyen yo kraze baz kokorat san ras la atè plat ebyen nan kad operasyon sa gen plizyè kay ki pase anba flanm dife popilasyon ki te an kòlè kont gang kokorat san ras ki achte lakwa peris lajan kontan ebyen nap di w udmo nan bi ebyen se 2 avèk BIC 2 inite sa yo ki. e te jwenn sipò popilasyon Lestè a pou yo te kapab rantre nan baz gang Kokorat San Ras nan Lakwa Peris, lokalite Jwanis. Ebyen plis pase 21 bèf gang nan te vòlè rive mouri anba kòlè popilasyon an ki di yo pap vòlè bagay moun yo men yap touye. Ebyen lapolis ak popilasyon an dekouvri yon kachèt chaje chaje ak siman bandi yo te vòlè sou wout nasyonal nimewo 1 an. Nap fè ou konnen chèf gang Kokorat San Ras la te fè. e tèt li pase pou bòkò popilasyon an ak lapolis kraze plat atè badi chèf gang nan, ebyen pou kounya tout manb gang kokorat san ras yo yo gaye nan lanati pèsòn pa konnen e kote yo ye tout fwa ebyen nap tann lapolis pou prezante bilan ofisyèl ebyen o nivo de lapolis ebyen nap di w ke. e lapolis ki kontinye ap mennen operasyon an nan baz kokorat san ras nan zòn Joanit yo yo mete avèk popilasyon mete dife nan plizyè kay ki gen siman kote nèg sa yo yo menm yo te donnen yon trelè siman ebyen se operasyon bwa kale a ki kòmanse se popilasyon Lestè a ki anvayi baz kokorat san ras la jounen jedi 27 avril 2023. nan lokalite Joanis nan komin Lestè pou yo te bay bandi yo bwa kale ebyen men gang yo kanpe goumen yo tout kouri popilasyon mete dife nan tout sa yo jwenn anben nou prale dirèkteman pou nal gade ebyen kèk imaj la ebyen operasyon bwa kale a ebyen nan latibonit ebyen li kòmanse o nivo de komin de Lestè ebyen e la ke nou pral gade ebyen jan ke nou pral gade la se imaj pandan ke jimo ap di piga yo mete dife m panse ke. Operasyon mete dife a se li menm ki bon paske bandi yo menm yo konnen zòn nan e depi ke ou mete dife yo pap jwenn kote pou yal kache ankò nan zòn nan ebyen nap di ke moun nan tèt mòn yo o nivo de machan desalin ebyen e se ke mesye koalisyon jan denis yo ebyen benkon e nèg sa yo se yo menm kap bay kout men epi nou gen anpil lòt nèg tou mesye ki yo menm yo fè pati de gwoup ebyen e e e gwoup o nivo de chandèl ebyen mesye sa yo ki yo menm ki Nap arive pran yo paske nou wè kisa l ye. Si w tire sou yo pa pran ebyen popilasyon mete dife ebyen prepare kawoutchou nou nan depatman latibonit pou n mete sou Luckson Elan pou n mete sou e tout mesye yo ki yo menm ki fè pati l tankou Dèdè nou panse ke se sa epi si ke gen moun ki arive sitire yo lakay yo ebyen nap tou mete dife nan kay kote ke moun sa yo menm yo ye paske se operasyon sa nou prale e rapido presto pou n al gade imaj. Kokorat san ras ki tap bay pwoblèm sou wout la Pò Peris moun pat ka monte Gonayiv ann al gade imaj yo dirèkteman pou n wè kòman ke operasyon an li menm li ap penyen la anpil kay boule yo e popilasyon an di yo pa bezwen anyen gang yo ebyen se dife yap mete ebyen onivo de zòn sa yo ebyen onivo de la Kwa Peris ebyen popilasyon li menm li pa nan kenbe kay paske se kay papa gwoup gang yo se yo menm yo te pran kay bòkò tou tout bòkò nan Latibonit ebyen ki. Yo menm yo nan zòn sa ebyen popilasyon an di se operasyon bwa kale kote ke yo menm yo pral kraze kay yo nou panse ke o nivo de baz sa se yon baz ki defini epi nou mande avèk nou sot tap pale avèk komisè gouvènman sera gazye sèke li menm ki di nou ke ebyen mesye yo menm daprè enfòmasyon ki sanse ap sikile la. Ebyen moun machan desalin moun sen michel ebyen ta sipoze ap veye anwo veye anba paske ta fèn konprann ke ebyen bandi yo menm yo pran direksyon sen michel de latalay nou konnen ke zòn sen michel genyen anpil bandi ki yo menm ki toujou ebyen onivo de zòn sa ebyen jan ke E nou di wi, nou mande avèk yo moun nan Sen Michèl, de Latalay, ebyen pou yo menm yo kapab veye anwo, veye anba pou ke yo menm yo wè èske yo wè gen de bandi, depi ke nou gen blan e blese, ebyen enfòmasyon ki genyen nèg yo pase pa Platon, ebyen yo tonbe mòn Vwapen ki bay fas li sou. E kou pale n, ebyen yo desann Bore, ebyen moun Boren t ap mare yo, yo di se aksidan yo fè, ebyen yo vin Machan, gen yon pikòp ki pran yo, ebyen zòn plas la yo poko ale kite vil Machan Desalin, ebyen n ap mande ansanm avèk mesye Machan Desalin yo, ebyen yo menm pou yo kapab kontwole paske mesye yo yo nan vil Machan Desalin, ebyen pandan ke n ap pale la gen yon moun ki fèk ba nou enfòmasyon, yo di ke mesye yo gen tan. demach la, yo retounen pase pa Bore ankò, yo te gen 6 lòt ki vin rejwenn yo ak valiz yo byen chaje, yo mete tèt Sen Michèl, ta sanble yo kenbe tou 8 nan Dyèz la o nivo de setyèm seksyon Mòmon, ebyen nap mande moun nan setyèm seksyon Mòmon, ou menm ki ap swiv ou nan fè bon TV, mande depi ke nou wè se moun ki blese k nan zòn sa, se pa akside yo fè, se bandi, ebyen se touye yo e tou pase dife sou yo e wap wè imaj ba nou. Ebyen ou menm ki ap swiv moun afè bon TV la ebyen rele moun sou konnen nan setyèm seksyon Mòmon mande yo eske yo wè plizyè nèg la ebyen gen ki blese gen ki pa blese depi nou wè nou yo ansanm kote banm bandi kokorat san ras ki yo menm ki touye anpil moun onivo de lakwa peris kote ke moun pat ka pase nan zòn nan ebyen yo gen meyè gen anpil nan yo ebyen depi nou wè yo nou pa menm bezwen rele pou e mande kiyès sa yo se pase dife sou yo e byen chache kawoutchou paske bandi sa yo tèlman fè anpil deblozay o nivo de latibonit gen anpil moun ki viktim e nou ap avanse nan menm kad dosye gang ki arive mouri e byen e nou prale genyen mistik gen gaspiyay se nimewo 2 gang 400 mawozo a byen misye mouri la dezyèm chèf gwoup kriminèl 400 mawozo. Germaine Stephenson alyas Gaspiyay ebyen li mouri jodi jedi 27 avril 2023 se enfòmasyon sa ke n aprann ebyen gang apele 400 mawozo ki ap seme la terè o nivo de la komin de la kwa dè boukè yo sot pèdi yon manb enpòtan yo an efè nimewo 2 ebyen rezo kriminèl sa Gaspiyay ebyen yo jwenn misye mouri ebyen jounen jodi a ebyen prezime bandi Germaine Stephenson di Gaspiyay. Ebyen misye li mouri daprè enfòmasyon yo ebyen sè ta la baz mistik ebyen nap soulinye ke nimewo 2 gang 400 mawozo a gaspiyay misye te figire sou lis ki gen plis pase yon trantèn ayisyen sanksyone pa la repiblik dominikèn ebyen kote ke yo te di gaspiyay li menm li paka ale sendomeng ebyen nan minit ke nap pale w la nap di ke gaspiyay misye li menm li mouri. Enfòmasyon yo genyen rès sòlda Ti Makak yo ak Izo tap eseye pase nan Foucha, ebyen ti mesye Foucha yo kouri dèyè yo, ebyen yo al eseye pase Savann Pistach, polis yo ak pèp e Kafou Fèy la yo menm yo ap mete bagay nan men yo la, ebyen sanble gen plizyè e makak ki deja pase anba dife, ebyen wi moun Kafou Fèy yo pap dòmi mezanmi kilè nap fè Izo se izo n bezwen touye izo ebyen fò nou di moun yo tou pandan ke nap tchwe tou fò n tchwe medam yo tou paske si nap gade video ou parèt bann fanm la se fanm mesye yo m panse ke se okazyon e nou wè foto yo ebyen tou pase pran e medam sa yo e yo menm ki santi sa bay pwoblèm. Wap gade nan ki kondisyon mesye sa yo ap mouri mwen espere sanwont yo ava pran konsyans ban nou evite w tande ekstrè sa egalman. Pa kite yo pase, yo pa kite yo pase, yap eseye kraze yon mu kounya yo e pandan yap eseye kraze mu an nèg vilaj yo kounya polisye kafou fè yo ap voye bal nan bouda yo, nèg krisla yo pa kite yo pase yo tal desann pa tèt foucha yon kote yo rele abòdab yon gwo batiman ki rele abòdab gen tout bagay andanl se la yo te parèt kounya nèg foucha yo bloke yo kounya yal eseye pase pa anlè lan tèt mòn pa gen nèg krisla anlè a. Se nèg kafou fèy kanlè a kap repouse yo a pèp la cheri. Anpil gentan boule, griye, fè babekyou anlè a cheri. Anpil gentan boule, griye, fè babekyou cheri. Kounya goumen an bèl anlè a la cheri. Kounya goumen an bèl. Ti lapi pran nan kout pa konprann cheri l te twò alèz. Vwala medam mesye vwala nap tande bagay yo la e se pa yon ti bagay ki piti pradèl se pa yon bagay piti menm kap fèt la e wi frèm. Wi jan ke nou sot ap gade li ebyen e preske tout kote ebyen popilasyon an ki di ke yo menm yo anvi retounen lakay yo ebyen yo mande ansanm avèk mesye yo ebyen degaje nou la pou nou wè si nou te kapab fè moun yo tounen lakay yo. Ebyen n ap di w ke pandan nou genyen E pwoblèm yo e bandi yo menm yo ap travay tou. Ebyen nap di ke genyen yon ijans gen bandi gran ravin ki anvayi mache e karidad la ebyen endividi ame ki soti nan gran ravin yo aktyèlman la nan ri prevòs yon lokalite nan kafou fèy ebyen selon enfòmasyon e ke jounalis yo jwenn ebyen jounen jedi 27 avril la ebyen yo anvayi mache karidad e teori yap teorize. E popilasyon yon van panik soufle trè fò a Kafou Fè ebyen pli presizeman nan ri Prevòs ebyen kote ke sòlda Ti Lapli yo yo anvayi mache Karidad e nan minit sa menm ebyen yap terize popilasyon ki yo menm ki su le ki viv ebyen rezidan zòn nan yo kontakte ebyen yo di ke bandi Gravin yo yo ankò pwente di dwa ebyen se son le bandi de Gravin ki vle pase Ebyen pa lokalite sa pou yo arive rantre Salad Pistach ebyen pou yo kapab pran kontwòl sou komisarya epi zòn sa e se sa ke yo menm popilasyon di yo regrèt de sa. Ebyen pa ayè yo soulinye ke gen yon blende polis nasyonal ki aktyèlman su plas pou fè obstak avèk malfra yo. Ebyen nap di ke popilasyon an ebyen ale nan zòn sa dirèkteman paske si nou monte e anpil nan nou ebyen chache kote. Ebyen pou n kapab pran bandi ti lapli yo, ebyen bandi gran ravin yo ki yo menm ki nan ri Prevòs, ebyen yon lokalite bann teri Prevo, yon lokalite nan kafou fèy, ebyen selon enfòmasyon ke nou arive jwenn, ebyen se bandi gran ravin yo, ebyen yo men yo anvayi mache karidad, ebyen n ap mande avèk popilasyon an avèk lapolis tou ann sèkle yo, sèkle yo pou nou menm si te kapab tou fini ansanm avèk bandi sa yo, se menm jan avèk bandi savyen. Malgre ou ko tande moun ap mouri, bandi sa yo tèlman alèz, yo fèk ke yo sot monte wout nasyonal la la, kote ke yo kidnape machin, yo kidnape yon chofè tou, yo pran machin yo antre, ebyen o nivo de baz la, sa di se la ke al avèk yo, ebyen popilasyon mwen mande avèk ki mepri bèkon, ebyen mesye piske se nou menm ki nan tèt djaz la, ebyen nou konnen ke o nivo de mesye ki yo menm yo nan chandèl. Mesye yo prepare yo la ebyen mezanmi ann pote kole poun kapab anvayi e bandi e sa yo bandi salyen yo e se moman pou ke nou kòmanse wè e popilasyon an mande yo vle pran sant Nixon e lan yo vle pran sant ebyen anpil nan bandi yo e nan twòp dèdè ebyen se moun sa yo ki ap bay pwoblèm ebyen ti kalanri nou panse ke se okazyon pou ke e operasyon bwa kala li menm li kòmanse o nivo de zòn sa yo. Jimmy m pa konnen eske ou menm ou gen kèk lòt imaj paske pou n ka kontinye nan kad enfòmasyon yo. Wi, se enpòtan paske gen plizyè moun k ap ekri nou la. Gen anpil moun ki ann Ayiti k ap ekri nou egalman. Mesye dam, m ap di nou pran ti pasyans. Epi nou menm nou toujou di lè chanèl moun ap fè bon TV, nou konn, nou pa konn pale ak gang. Yon nèg ou konnen se gang ou ye pa rele, pa rele nan telefòn sa. Paske m pa konn si pandan operasyon sa ap fèt la m wè yon ekip nimewo biza, yon ekip nimewo ke nou pa konnen k ap eseye rele nou la. Mesye. Se pou nou depoze zam. Depoze zam yo. Epi dayè, nou fè twòp. Nou fè twòp. Gade jan n ap soufri. Gade jan n ap pase mizè. Ebyen, lè nou te konn ap fè kadejak, touye moun, fè vye bagay sou pitit moun yo, nou pa t jann reflechi. Pa gen moun, pa vin rele moun nan telefòn, pa gen moun k ap mande padon pou nou. Epi pandan n ap di sa, Pradel, gen anpil ladan yo nou aprann k ap sove la. Anpil ladan yo k ap sove, frè m. Wi pandan ke yap sove m panse ke ebyen o nivo de CEMAC la yo sanse mete yon sèten e la polis ap travay serezman kote ke gen anpil moun ki tap plenyen paske e polisye yo yo pran telefòn moun ebyen pou yo kapab verifye ebyen nap di w ke operasyon bwa kale a ebyen moun o nivo de zòn chandèl ebyen nou konnen ke e mesye jandèl chandèl yo ebyen yo menm ki seryezman la yo ap travay ebyen konsa ke. E nou mande avèk lòt gwoup mesye yo, yo menm pou yo kapab regle zafè yo e pou bandi yo menm yo pa arive ebyen pase ebyen o nivo de zòn sa. Ebyen n ap di w ke e bandi yo ki yo menm ki gen tèt yo cho la kote ke youn apre lòt pou yo di atansyon, atansyon gen kre de lòt yo pa jwenn yo di enjee entèl mouri ebyen jan ke nou menm e nou sanse e ap di la nou panse ke se operasyon an. Nou pa dwe okipe pyès moun o nivo de kominote entènasyonal, nou pa bezwen yo paske se yo menm ki pèmèt nou sa. Ebyen Djimi pandan ke nap di w sa la, pandan ke nap di w sa gen bandi nan 4 kwen peyi Dayiti, ebyen gen jiska demen vandredi a pou yo remèt tout zam yo epi rann tèt yo bay lajistis, ebyen se sa moun ap di, ebyen depase delè sa pèp la di yo ap akonpanye lapolis ak lame Dayiti, yap mache pran yo, bouche yo e de bouch an bouch, ebyen youn di lòt, ebyen nap derakinen bandi. Ebyen Zafè w sou nan konfyolo avèk bandi lapolis lame dayiti jwèt pou nou grenadye alaso sa ki mouri zafè a yo ebyen viv ayiti lib ebyen se popilasyon ki li menm ki lanse gwo mouvman sa gwo mouvman sa mezanmi se bwa kale bwa kale nou pa gen afè de konstitisyon nou pa gen afè de labib la afè de moun ap pale de vès nan bib la ki di pa fè mal paske fòk nou kale je nou pou nou kapab gade yo paske mwen gen anpil moun ki pè gade fòk nou chache yo depi ke se imaj nou jwenn lage yo sou gou pou moun kapab wè. Men e jan ke nou menm nou di li, nou pa nan pè bandi, bandi yo se boule pou nou boule yo, pa nan afè de arete yo, okontrè menm si plis yo te ba nou e chans, eben nou ta sipoze rantre nan prizon pou nou ta pran tout lòt bandi ki genyen yo, eben pou nou e lanse operasyon bwa kale, nou konnen ke nou fin avèk rejiman sa. Wi, nap nap avanse, eben nap di ke nan minista e Jimmy avan n ale, nap di ke gen lapolis ki kontinye, wi nap di ke lapolis kontinye. Te gen ke kenbe e mesye ak zam yo an otaj gen 2 cha ki monte savann pistach pou al ranfòse sak te la deja gen 4 ki e pòtay youn kanpe devan komisarya youn kanpe nan mitan kafou pòtay la youn kanpe nan zòn ri charerò e gran ri ebyen youn kanpe tou devan vilaj la ebyen nan mitan e mas dlo a ebyen bò ansyen dede yo a ebyen yon mwayen estratejik pou mesye yo pa rive sòti pou al bay ranfò e savann pi sach bagay yo anpil nan men e gwoup bandi yo men toujou gen bal kap tire nan zòn nan ebyen tout machin ki ap sòti gran sid yo ebyen se nan ri fleri. E batye yo pase nan do simityè a vire monte bò stad la ebyen lapolis dil pap bay vag popilasyon an dil pap bay vag ebyen nap veye anwo nap veye anba paske nou di ke ebyen fòk sa li menm li kapab fini ann gade poun wè Jimmy m panse ke ou genyen kèk imaj la ebyen jan ke nou menm nou di w li lapolis kenbe anwo pa monte anba pa desann ebyen popilasyon an depi nou rive nan yon lè. Nap barikad pye nou, nap kontwole ebyen nenpòt ti moun nou jwenn nou pa bezwen konnen sal siye a depi ke nou wè ebyen se pran yo ebyen lè yo rive sou ti lapli ebyen lagel sou gwoup la anpil moun ap mande mezanmi depi yo rive sou ti lapli poun lagel mwen ta swete pou ke yo ta pran ti lapli la paske fòk nou kòmanse pran pran gwo nèg yo izo ebyen fanm izo yo nou konnen ke gen youn nan fanm yo se moun latibonit ebyen. Epi nou konstate depi kèk tan, m pa konn si nou tande, si nou remake, ou pa tande Lanmò San Jou pale menm. Ou pa tande Lanmò San Jou k konn sou TikTok, sou tout rezo sosyo k ap ouvri kò l, ebyen tout nèg sa yo, ebyen yo pa pale. Yo tout fè silans. Ebyen jan n ap suiv nan imaj la la, ke nou eseye fè yon ti jan pou n modifye pou ou, ebyen dezyèm chèf baz 400 Mawozo a la aktyèlman ki nan lanfè medam mesye, ebyen jan nou di l, se yon gwo viktwa Epi nap gade foto sa la eskize nou non sèlman pradèl yo lapolis touye bandi an ebyen nap gade t sou foto a la misye ranpli a kout manchèt. Tout figil djake nèt pradèl. Tout figil djake a kout manchèt kout wòch ou ta di pèp la te tèlman aswafe vòlè sa odelal kel fin mouri ebyen gen moun ki rale manchèt yo Mwen diw pradel se tout figil la nap eskize nou yn fwa de pli jan de imaj sa yo nou oblije modifye yo on ti fason pou te ka pou kapab wèl paske nou pa kapab moutre w jan pou ta wèl la men son fason pou nou di w dezyèm chèf la k tonbe la ebyen rete gwo chèf yo fòk nou pran izo mwen menm plis bezwen izo ke tout nèg yo pradel izo ti lapli depi yo pran 2 towo sa yo nou bon izo ti lapli lanmò sanjou antwot 3 towo sa yo m panse se yo ki pi gwo pwoblèm nan pami gang yo mezanmi dezyèm chèf la ki tonbe la m panse fò nou felisite pèp la fò nou felisite popilasyon an paske operasyon bwa kale an kontinye pi rèd e pradèl. Wi operasyon bwa kale bwa kale an ebyen nap di ke gen anpil moun ki di se nan vilaj la yo bezwen pou yo rantre paske gen nèg andedan ki dwe pale poul di la repiblik Machin ak plak ofisyèl zam e bal ki moun ki ba yo sa li enpòtan wi lè yo pran gwo nèg sa yo avan nou two yo fò nou fè yo pale mwen mwen koupe de poèt yo epi di yo pou yo pale epi avan nou mete e avan e nou arive e touye yo m panse ke sa li menm son bagay ki enpòtan paske fò yo di nou ebyen kiyès ki sanse e ba yo e e done sa m panse ke se sa e pou e nou menm nou kapab pale la ebyen. Nap dou ke enfòmasyon enfòmasyon genyen e chèf gang ti lapli e sòlda yo anvayi kafou fèy nan minit ke nap pale la ebyen nap di lapolis ebyen degaje w la kote ke ban e yo anvayi ebyen anpil bal ap tire nan antre sid pòtoprens la ebyen kounya la gen bandi ame gang gran ravin yo anvayi kafou ebyen foucha kafou fèy ebyen yap tiye plizyè moun ebyen san fwa e rapòt. Derive enben se sov ki pe enben rezidan yo ki ap kouri kite domisil yo enben mezanmi m panse ke fok jan ke nou di li la polis degaje nou la poun kapab touye yo paske yo menm yo anvi mouri enben avan yo mouri yap wè se te kap touye popilasyon enben nap mande avek moun ki gen fanm ou onivo de zòn kafoufèy enben di yo atansyon anpil pridans.